Si n pa voye jovenel ale nap mouri wo si n pa voye jovenel ale nap mouri wo si n pa voye jovenel ale nap mouri wo si n pa voye jovenel ale nap mouri se te konsa manifestan yo te toujou ap chante lè peyi dayiti te genyen ensekirite Lè lavi chè a te chè tout bon vre. Lè te genyen chomaj. E wè nan moman sa yo te gen yon ratman gaz. Ratman gaz sa a te vrèman ensipòtab. Dola a menm, hum, t ap vale tèren. Grangou nan vant, pa t dous ditou. E sitou nan moman sa a, te gen kesyon lajan Petwo Karibe yo t ap chèche yo pa t ka jwenn. Men, finalman, pa gen jan de trik sa yo nan peyi a ankò, se fini, hein. Nou pa konn ki sa k pase. Èske pwoblèm sa yo rezoud? Hein? Tout bagay ap byen mache? Hahahaha. Anpil fwa, m toujou ap kesyone tèt mwen, kisa k pase ak moun sa yo? Sa k pase? Se zonbi yo te ye? Ah yo gèlè wont, èske se wont yo wont? Ah Dye lavi! Bon, la m fini pa reyalize ke nou mal e nou trè trè mal, byen mal e le pire se ke pi gwo advèsite ke Ayisyen genyen se Ayisyen parèy yo. Ou wè Ayisyen lè w gen yon pwoblèm avèk yo, ou konn kisa k pase? Se de moun ki toujou vle pou ke sa li rive jiska lamò. E se egzakteman sa ki pase avèk Prezidan Jovenel Moïse. Se la w pa la ditou. Oubyen ou ta gen petèt yon flo lapli k ap tonbe sou w la. Ebyen se nan moman sa yo ke ego yo ap satisfè. Moun yo, yo pa janm aksepte diferans kontradiksyon. Non. E ou wè sa k pi mal, se ke anpil fwa, si w pa gen tan mouri, ou ka sezi wè w retwouve w menm kote avèk yo. Ou ap revandike menm pwoblèm nan. Men, premye bagay k ap vini nan tèt yo, lè genyen kontradiksyon, se lanmò ou. Paske ou dwe mouri pou yo. Ebyen, ou wè divizyon sa a, se yon divizyon ki plis chita nan mitan moun ki plis oubyen ki ka li nan liv nan tout nivo yo. Sa ki vle di kisa? Se elit yo an swa. Se elit yo menm ki konnen, yo konn tout sa yo kapab fè pou rann peyi a difisil, pou pwòp elit parèy yo dabò, e ki pral vin genyen konsekans sou mas yo. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue. E vous êtes bien avec votre ami Renette Thomas qui est là pour vous servir. E kòm nou konnen l, chak dimanch se toujou yon ti koze nan listwa, men jodi a nou pral eseye fè yon grand refleksyon spesyal. Refleksyon sa a, se yon refleksyon ki ap ede w konprann kèk bagay. Se rezon sa k fè m twouve ke li enpòtan pou m prezante nou tit demisyon sa jodi a. Brèf, nou rive nan yon faz, pèp ayisyen, kote ke nou ka wè l aklè. Si, wè si nou wè demokrasi devan nou, nou pa menm ka idantifye l. Lepoukwa? Humm. Nou poko janm gen chans pou nou rankontre li ni eksperyanse l. Non. Nou genyen sa ki rele teyori de reprezantasyon. Kote ke ou pa ka idantifye sa w pa konnen ni sa w pa janm wè. Paske se moun ki toujou ap di nou. W ap toujou jwenn moun k ap di w men sa k sesi, men sa k sela. E se larezon pou lakèl ki fè ke nou sipoze edike epi ouvri zye pèp lan nan tout fason n kapab. Mond lan an swa s on mond ki baze sou koken ak krim. Paske, yo pran tout moun ki ladan l pou sòt jiskaske w montre yo ke w diferan. E se sa ki fè ke yo mete yon pri pou chak moun ke yo vle fèmen bouch yo A wi, e li ap vrèman vrèman ra, e difisil, pou jwenn kèk grenn pami foul lan ki kenbe dinyite ak moral karaktè nou. Paske, li bokou plis fasil pou w vin kowonpi ke w rete onèt nan peyi Dayiti. Pwoblèm nou an Ayiti pa sèlman koripsyon. Nou gen yon pwoblèm, pa egzanp, kalite kontwòl di nou tou pa. Bon m eksplike w, brèf. Nou gen Sendomeng la, ki pa twò lwen nou. Ou rive Sendomeng, pa egzanp ou peye yon bagay nan kès leta a ki koute ou pa egzanp 30 pèso. Ebyen avan ou rive nan ofis la, ou deja depanse 40 pèso. E lè ou pral rive sou kanbiz la, yo mande ou anviwon 50 pèso yo konsa. 30 pou leta, epi 20 pou anplwaye a. Sa k pase? Se akoz de kontwòl de kalite ki koz ke leta kapab rekipere pa l la. Yo jwenn pa yo a. E pa paske leta an swa pa konnen ke anplwaye ap fè bras pa l. Non. E pa sa. Men de preferans li garanti ke leta p ap an defisi nan bidjè l la. Gen anpil erè ke nou menm ki ap viv an Ayiti nou toujou fè. Wi. Nou toujou konprann ke sèten endividi. pwòp akoz de pati afilyasyon nou. Nou pa janm pran ti tan pou n fè rechèch sou yo pou n konnen vrè pèsòn yo. Men ase souvan, yo, fò nou pran konsyans, nou pa bezwen yon seri de moun la k ap rantre nan peyi Dayiti k ap vin peye bil, okipe yon seri de moun nan lòt peyi la. La nou rive nan yon faz aktyèlman, nou bezwen moun ki vle fè, moun ki vle wè peyi. Jodi a nou bezwen konsyans. Nou pa vle jan de moun sa yo. Non. Nou bezwen moun ki pou wè peyi Dayiti dabò. Nou bezwen moun jodi a ki konprann sitiyasyon an. Kisa n ap tann? Kilè Sa k pase k fè nou pa ka di ase? W ap tann se lòske nou pa gen fòs ankò pou nou kanpe anfas represyon avèk lidè politik opòtinis, m pa konnen opòtinis tèt van, san karaktè sa yo? Èske w toujou satisfè avèk seleksyon blan enpoze sou nou la a kòm on nasyon? Kit ou fanm, kit ou gason, jounen jodi a w è sou ou pa kanpe? Swa w pa kanpe pou yon bagay ou prè pou tonbe pou nenpòt bagay. Jodi a l enpòtan. Mare senti nou. Mare senti nou. Leve kanpe, reprann direksyon peyi n ak avni nou. Nou gen yon sèl Ayiti. Nou gen yon sèl pèpl. Yon sèl ti bout listwa. Kidonk nou pa ta dwe ap tann non mezanmi. Pou se nan faz lanmò pou nou ap mete tèt nou ansanm. Nou pa remake ke Etazini avèk alkolit li yo kòman yo opere la? Humm. Se yo wi, yo fon fason, yo enpoze sistèm kowonpi yo a sou yon peyi ak tout yon pèp. Yo chèche yon fason pou yo jwenn moun ki pa twò edike, ki pa twò sòt, moun ki souvan timid a mwatye yo, moun ki awogan pou yo kapab kanpe dèyè yo epi bat tanbou, sitou pou yo fè eleksyon. Ou ta mande m sa k pase, pou ki sa yo renmen eleksyon konsa lakay nou? Pandan ke wè lakay pa yo, yo aplike lalwa chak jou pou mwens moun kalifye pou vote. Donk, li pi fasil pou jistifye. E sa son ilizyon apre ke yo fè w konprann ke eleksyon an swa se vwa pèp avèk yon pwosè lejitim. Yo gen ekskiz pou yo kenbe pèp yo sou pouvwa. e yo prè pou yo kreye de gwoup sou yon poupe ke yo ap mete an fas ou nan kòmansman kanpay ou a. Yo ap gen poupe nou konn sa. Pase ke se poupe sa ki pral travay pou yo. Ou konprann? E lè yo fin kreye gwoup sa ke yo pral gen pou yo kreye an, pou choute sou yon seri de moun nan kòmansman kanpay ki va gen pou vini, Sak pase? Tou swit, yo pral pale w de bagay ki pa gen sans, de poupe boure a, pou yo kapab twouble opinyon piblik lan, pou yo ka jwenn on istwa ki kapab mache avèk karaktè poupe a epi pou yo vann ou l. E ou wè poupe sa yo pral gen pou yo mete an? Si tout fwa, poupe a, ta gen kèk konseye ki pa nan enterè abityèl yo, yo pral voye on mesaj wi, Yap voye yon mesaj bay poupe sa yap filtre yon grenn zen lak pou fèl reveye epi aprè yap ralel tounen anba enfliyans tenèb yo pi rèd toujou. Wè moun sa yo? Medam mesye, ase souvan se de moun ki itilize medya pou kapab monte nenpòt poupe ke yo va enstale la a. E konsa tou, lè pou yo fini avèk poupe a, yo kòmanse detwi ou moso pa moso. Donk, se sèvis pou pe a yo bezwen. Yo pa bezwen anyen ankò. Pa gen anyen pèsonèl ant yon esklav avèk yon mèt. Nou tout konn sa. Pou yo kraze enfliyans pou pe ke y ap monte yo, ki sa y ap fè? Menm medya yo ankò ki pral jwe wòl yo, yo pral kòmanse atake karaktè pou pe yo. Nou konn kòman pou pe boure sa yo. pral ye yo se de moun ki pat janm sa yo te di yo ye a vre yo pral komanse pale de jan poupe boure sa kowonpi yo pral di w jan l te kriminèl jan l te asasen jan l te yon dwòg dilè e yo pral kreye yon bèt sovaj nan karaktè w pou yo kapab fè pèp la ankò leve kontre w e wè lè sa se pou avantaj yo ankò ke yo pral pote asirans, sipò, pou menm poupe boure a, pou l kapab siyen depi se akò ke l te refize siyen, paske popilarite l bese. Wè moun sa yo, se, m kapab di se yo menm ankò ki kreye de fo surve. Se yo menm ankò, pa egzanp, ou ka gen 1 pousan moun la, ki ap sipòte w nan tout bwat bòlèt, radyo, televizyon, dis dat. E wè lè sa, pati sa nou rele li karaktè dasasinasyon. E se pou si tout fwa ke yo ta touye moun nan wi, pou pèsonn pa ta pèdi nwit, pa ta pèdi tan yo sou jan de dosye sa. Nou gen egzanp lan klè la a. Yo fè l sou Jovenel Moïse. Yo, nou sonje Sadam, Sadam se te alye Etazini. Kadafi te biznis patnè Etazini. Pinochèt, pitit Etazini. Se pitit yo leve e yo pwoteje yo. Lis la long, m site sa yo sèlman. Nou wè aprè, ki sa k pase? Yo menm ankò, y ap mete tèt yo ansanm pou yo kapab diskredi epi konfyouz tout efò ke pèp lan fè pou soti anba enfliyans yo. Sa s on fason pou yo kapab toujou parèt kòm mèt e senyè, kòm sovè, kòm moun ki la pou ede. antre youn sipòte desizyon lòt. Wè demokrasi ap pale w lan, s on mo ki la jis pou yo kapab fè w dòmi. Tankou m ta di w lè w bwè siwo pou dòmi, ou leve w gaga, ou pa gen bon nanm ou sou, ou pa gen bon sans ou sou. Men s on nesesite pou ka fè ti dòmi an. Wè peyi sa yo se de vanpir, yo la pou yo bwè san. E nou fè yo konfyans nan bank de san mond lan. Jodi a, li enpòtan pou ou menm k ap gade videyo sa rete trè vijilan. Pa distrè sou yon seri de zen medya yo ap mete deyò maten, midi, swa. Pa fokis. Li enpòtan e trè trè trè zenpòtan pou nou kale je nou. Paske finalman, nou wè ki jan Prezidan Jovenel Moïse pèdi lavi l. Wi n ap mande jistis pou li maten midi swa. Men ou sonje ki valè bagay ki fèt pou nou ta kite dosye sa pou n pa pale de Jovenel Moïse ankò? Nou gen yon pèp ki tèlman lach la, nou pa menm konn pou kisa n ap goumen. Nou gen kò gwoup ki soti anndan strikti oligach lan, ki se yon fòmasyon ilegal. E se sèl Ayiti pou tenten sa yo egziste. Se sèl isit ann Ayiti pou moun sa yo ap kaka yon pèp pou yo fè yo konnen ke se de oligach. Donk, se danje. M pa konprann pati sa ditou. Non. An serye. Paske nou gen yon pèp, nou la, nou chita. N ap fè, yow! Pye nou byen blanch nan lari. Nou pa janm kanpe pou n mande gouvèneman ayisyen an sa k pase, poukisa nou pa klasifye Core Group kòm yon antite de teworis? Paske chak grenn Core Group gen ti gwoup pa yo. Se sèl nan peyi nou Ayiti pou tip de bagay sa yo ap pase la a. Imajine w, Etazini gen yon gwoup sanginè etranje k la a. Alò, pou yo fè konnen ke se yo k pou verifye tout enterè politik, donk, ou ka ban m nouvèl kijan sa te ka sòti? Nou rive nan yon faz la a, nou tèlman sòt, n ap mande souverènte, yo ba nou sirèt pou n souse. Tout tan pèp sa chita n ap panse pwoblèm peyi, yo, e pa nou non ki koz nou la. Yo pa janm ba nou chans pou n kreye pwòp sistèm pa nou vre non. Non, sa pa janm fèt. Ebyen goumen antre youn ak lòt wè n ap fè jodi an se plan enmi an sa. Jodi a li vrèman trist. Trist e egzajere. Wi n ap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse avèk tout lòt moun ki tonbe nan yon kondisyon bizò. Nan mwa k ap vini la yo konn ki sa k va gen? Ap gen anpil distraksyon. E gen anpil bagay ki fèt deja wi, ou wè, nou pa wè sa k fèt pou n pa pale de lanmò Jovenel Moïse? Anpil pis t ap detwi grenn pa grenn pou Jovenel pa jwenn jistis. Gen anpil bagay k ap fèt pou yo kapab kondisyone w pou al nan seleksyon trè byento. Epi aprè konn sa k pral pase? Yo pral chèche yon poupe boure la, yon lòt rejim, yon lòt gouvèneman. Mizè pou ti malere k la yo, pou nou ka fèk kare soufri. N ap soufri a pèpetwite. N ape marye ake lamizè. jis pou nou kapab fè plizyè lòt ane ankò nan lamizè a. Jodi a, mwen la, pou m di w, ou menm ki se Ayisyen, nou gen yon kokennchenn pwoblèm ke n ap konfwonte la. E pwoblèm sa mennen nou trè trè lwen. Nou gen pwoblèm edikasyon tou lakay nou. Nou gen FIC la, e Frères de l'Instruction Chrétienne, jan yo rele l lan. Yo gen plis ke 200 zan y ap bay edikasyon anndan peyi Dayiti. Si nou remake, Anpil lekòl nan peyi an se pou legliz pwotestan, katolik yo ye, nèspa? Sa ki vle di ki sa? Lekòl nan peyi a, relasyon ak legliz ki fè moun ki jwenn edikasyon yo, yo ta sipoze ka ede peyi an. La nou genyen yon entelijans avèk konesans avanse. Sa li klè. Men sa k pase? Ki sa k fè nou vòlè konsa, nou ka eksplike m? Poukisa nou vòlè konsa nou plis wè tèt nou olye n wè lòt moun an? Kisa k rann jounen jodi a se nou menm k al lekòl k ap fè sa k pa t ale yo soufri konsa? Ou sezi? Men wi se ou k konn li an k fè sa k pa al lekòl yo soufri plis wi. Kisa k fè nou pa ka dirije? Eske se edikasyon nou jwenn nan, petèt, petèt ke son konplo, petèt, fòm poze kesyon sa. Sa ka rive edikasyon nou jwenn nan son konplo. Hum, pou ki se enmi nou yo ki vin ba nou edikasyon? Yo fè nou konnen ke, hum, gon Bondye, yo montre nou ke wayòm syèl la dis, wayòm syèl la dat. Sa k pase? Yo rann nou pi entelijan oubyen yo rann nou pi sòt? Hum, son pakèt bagay. E si m ta eseye fon avanse sou pwen sa a? Ledikasyon s on bagay ki soti nan sivilizasyon. Sivilizasyon ki rele Summer. E se egzakteman la premye sivilizasyon an te kreye sou latè beni. Sa k pase? Ekstraterès yo te vin kolonize Latè la a pou yo te ka chèche lò, chèche lòt bagay natirèl ke kat eleman yo pwodui la, tankou dlo, solèy, dife, tè. Jis pou yo kapab fè devlopman teknoloji epi repare pwoblèm klimatik yo. Yo vin kreye yon gwo fizyon bonm nikleyè ekstraterès sa yo. Ebyen yo genyen nan yo des esprits ténèbres, kidonk yo pa tap viv avèk enèji solèy tankou nou. Non. Lè yo vin vini sou latè beni, yo pral kreye ras pa yo e yo kreye l nan zòn ki gen Iran, Irak yo, ebyen kounye an tout eri teritwa Palestine nan, Izrayèl la, Ejip, Li te nan sant de kontwòl yo pou fè aterisaj de ayopò e genyen mòn Sinayi e nan mòn sa a se te yon spatyopò jis pou yo te kapab mete avyon sou koup volon yo. E se la rezon pou lakèl ki fè ke yo di ou nan yon vèsè yo di ou ke la glwa de Letènèl repoz sur la montagn de Sinayi. E se pa san rezon nou wè zòn sa se yon zòn ki pa janm gen lapè. Toujou gen lagè, toujou gen batay pou relijyon nan zòn sa. Toujou gen batay pou tè kote ekstra terès yo answa te genyen baz yo. E se egzakteman ras adamik yo, se yo k ap goumen avèk ras Elohim yo. Medam, medmwazèl e mesye yo ta pral pran ras pa nou an ki t ap evolye, yo manipile n, yo jwe nan san w, yo melanje l ak san pa yo pou yo kapab kreye ras pa yo. Ras pa yo an ki se Adan, Adam ras adamik byen sûr, ebyen yo pral edike ras pa yo an de konesans teknolojik ke yo genyen. A patir de la a, yo pral ba yo yon edikasyon e la syans de lespri, la syans materyèl, ebyen se la yo ta pral kouche avèk ras pa yo a, epi yo fè pitit avèk yo. Paske fanm ki nan ras yo an se te de fanm, de bèl fanm, de fanm zatirant, E se rezon sa ki fè ke jodi a ou ka remake ke Arab yo, nou pa wè Arab yo, yo toujou kouvri tout vizaj yo. Yo kache vizaj yo paske se istwa kache ke yo ye nan la Bible. Les fils des Elohim ki pral kreye yon pakèt jeyan de demi extraterrestre. Konesans yo pral rann yo vin domine tout etre vivan sou la tè. Yo ta pral itilize nou par la suite. Kòm esklav, ras enferyè sou latè, yo fè nou sèvi esklav yo pou ranpli de travay ke yo menm yo bezwen epi materyèl yo. Konesans teknoloji yo, se kisa? Se matematik, fizik, chimik, biyolojik, politik tou, e nou ap jwenn jeyometrik ensi ke gon pakèt lòt. Yo pral kache memwa sa yo e yo ap ansenye yo avèk fanmi wayal yo, imen demi ekstraterès yo ki se wa sou latè. Yo pral konnen tout sa ki sou latè an jeneral, yo pral kapab itilize yo nan fason pa yo. Donk, nou kapab finalman kòmanse pa konprann ki kote konesans, lajan, gaz, avyon, bonm avèk misil k ap fèt yo, batiman, televizyon, wifi, telefòn sa ke w ap itilize chak jou la, satelit, machin sa w ap drive la, moto sa nou wè nou genyen n ap fè zak malonèt anndan peyi a, ki rann ke nou youn ap touye lòt chak jou an la, ki pran lespri nou voye jete a. Ebyen konesans sa yo, yo pral pase de Soumer, Atlantid, Babilòn, an Ejip, Wòm, Grès, Wayòm Ini, ebyen konesans sa yo yo ta pral kòmanse pataje. Yo pataje avèk klas enferyè nan sivilizasyon ejipsyen an sou Farawon Ptoleme. Donk avèk kondisyon. Pou moun sa, fòk li swiv kèk etap pou li kapab ogmante nivo konsyans li. Sa ki vle di ki sa? Fòk moun sa son inisye. Moun ke nou pran pou Bondye a, Jezi ras li, ki se Ezelyen, li fè konnen ke li te yon inisye e li te rele Jozèf. Il était le fils du serpent. Se pa san rezon non nou wè Labib nan Jenèz 5, li di ke Bondye di li mete divizyon antre ras Èv avèk ras sèpan, li pa di ras Adam avèk ras sèpan. Ou konn poukisa? Paske Adam se menm ras sèpan an. E wè Èv se ras nou an. Se yon fanm ou femèl ke yo te kaptire, yo fè l tounen gason. Sa ki vle di, e pa nan Adan, Èv soti, men se kontrè. E si nou byen remake, n ap wè nan L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, li resanble tipikman avèk Jezi nan Nouvo Testaman. Paske, Joseph, nou jwenn li gen douz frè. E Jezi gen douz disip. Tande byen, Jozèf te vann pou ven pyès lajan. Sa k pase? Jezi li menm, li vann pou trant pyès. Jozèf vann pa Jida, Jezi tou vann pa Jida. Jozèf te kòmanse gen richès a trant lane, Jezi kòmanse ministè l a trant lane tou. Alò, Jozèf son bebe mirakile kote ke manman l fè l nan yon laj ke l pa t ka fè pitit. E Jezi son bebe mirakile, m pa konnen mirakile manman l fè l san l pa plimen, san l pa konyen yon jou nan lavi l ake gason, paske l te vyèj. Ebyen, Jozèf te minis wi an Ejip. Li pa t ap ka nan pòs sa a san ke li pa t rantre nan tradisyon Ejip yo. Tradisyon sa a ki se fils du serpent, pitit solèy la. Yo pral kreye sa rele lekòl la. Wè lekòl, inisye sa a, li pral rele elèv li disip. Pwofesè inisye an pral rele maître. E sa yo? Sa yo pral gen pou yo ansenye l yo, sa yo pral gen pou yo fè avè l yo pral rele kou sou fòm teyori e pratik. Alò, s on etap pou konsyans inisye a kapab fè pouvwa lespri li kontwole matyè a. Inisye sa a, lè l fini, tout ansènyeman li pral kapab devni pwofesè pou l fè menm pwosesis lan tou. E se prèske nan menm pratik sa a, ke nou pral vin jwenn masonlòj. Masonlòj la ki inisye, ebyen sa, li pral gen pou l resevwa tout savoir sa yo, pral genyen tou pa la swit konesans sou, an fèt, li pral genyen konesans sou yo, e konesans sa yo l pral gen an baze sou yon konsèpt ki rele lwa. Nou kapab remake nan plizyè pati nan la Bib, yo rele Jezi Rabi. Oubyen Maître, ki vle di pwofesè. Nan Âge Ténèbres, kote ke gwoup ekstraterès yo, ki t ap dominen latè, yo t ap prale nan konfli ansanm avèk chèf yo, sa, e, Bondye nan syèl la, li t ap pral ateri sou latè avèk yon lòt gwoup ekstraterès, e gwoup sa a t ap pral kreye yon lòt ras imen sou latè. Yo kreye yon konfli avèk premye ras imen, ekstratèrès yo, yo pral san pitye pou tout sa k sou latè, e se egzakteman sa a ki pral bay tout kalite gè de konfli sou latè, rive nan konfli lotan, gwoup BRICS, Etazini ake Larisi, Loryan ake Loksidan, e batay pou pran teritwa, pou gen kontwòl advèsè lan, se 2 klan ekstratèrès k ap goumen. men ki se byen sur yon sèl e se yon konfli de san wayal. Sa se istwa Abraham, istwa Abraham, Abraham kote ke Ismael, Isaac, moun sa yo, istwa sa yo kache dan la bib. Bondye te chwazi Isaac ki se pitit Sara, li te rejte pa fanm Ejip lan, tandi ke Sara se sè Abraham. Se konsyon de san ekstraterès konfli a. Li kache nan labib sou dotre fòm, ebyen nou menm ras latè ki gen yon konesans ki diferan de yo, nou pral sèvi kòm esklav yo nan tout sans pou yo kapab devlope tout kalite bonm misil teknolojik sou latè nan atire entelijans nou nan sa ke yo menm an swa ap kreye epi kaptire konsyans nou Elwanye nou an swa de lespri nou. Sa son manipilasyon mantal. Wè ras tenèb yo. Dizon, Bondye. E li pral fè kolonize preske sou tout latè. Men se egzakteman kote premye ras ou byen fis Elohim yo te pran se lal pran pou li an posesyon. Gen kote lòt ras la pral repouze l, paske yo pral vini an Amerik, lè yo rive, yo gen pou yo pran, y ap pran tout tè yo, e y ap di se pou yo. Yo pral gen pou yo fè edike tout ras ke yo kolonize. Yo pral aprann yo teknoloji yo, y ap aprann yo ekri, pale, y ap aprann yo tout sa yo. E pa san rezon, e pa san rezon ou remake ke gen yon gwoup Arab, Mizilman, Yo toujou ap fè yon fason y ap evite de soutandan ki ap fèt sou latè pou yo kapab evite de pyèj e fè de rezistans tou de tanzantan. Epi yo ap tann ras yo a vini pou ede yo e se sa wi ki rele gè Amagedon an. E se egzakteman gran gè nikleyè antre Bondye ak Satan oubyen de klan dekstraterès. Yo pral pataje nou syans teknoloji de premye ras yo. San ke nou pa menm gen konesans de sa yo. E lap fèt, se nan mwayen pou sèvi avèk nou kòm esklav yo pou yo kapab prepare devlopman yo pou fè lagè sou latè beni. Son pakèt bagay. Si m ta pran pou m pale nou de dosye sa yo, m pap kite nou ale jodi a. Sa vle di ki sa? Nou twonpe, yo twonpe nou. E nou twonpe pwòp tèt pa nou, paske Èt ki kreye nou an, l ap batay nan lespri nou pou l ka rann nou reveye, epi, Aah! Pi fò, w ap wè se pa san rezon non entèlijans nou bat yo nan anpil domèn, tankou spò, spò ki gen yon bagay ki petèt pa fè blan yo, blan kolon yo plezi la a. Nou gen masak Desalin nan k pa fè yo plezi. Masak de Desalin pa fè yo plezi ditou paske yo konsidere nou tankou bèt, ras ki enferyò avèk yo, nou derespekte yo. Sa vle di kisa? Sa vle di ke latè an swa gen nenpòt twa fòs sou li, si l pa plis, si l pa plis menm. Paske se istwa a, Kam, Sèm, ansanm avèk Jafèt ki se pitit Kanaan. Kisa m ka di la a? But si nou pa pran tout desizyon nou jodi a, pou nou kanpe on seri de maskarad sal kap fèt nan figi nou la, pami nou la, yow! Huh! To ou tar, to ou tar, bagay la ap pi dur! Si nou pa fon yon fason pou n pran desizyon, kanpe yon seri de maskarad sal ke yo ap mete pami nou la a, n ap peye sa chè, se nou k ape wè l, y ap fin sèvi ake nou, y ape detui nou konplètman, e youn nan bagay ki enpòtan ke m vle w konprann, menm jan nou wè yo manipile san nou, yo manipile san nou avèk pa yo pou kreye pwòp ras yo, e se konsa wi yo kapab penetre tou. Yo kapab penetre san nou ankò, san pwòp nou pou detwi nou tou spirityèlman. Mh. Yo ka detwi nou avèk pwòp san nou spirityèlman, dekonekte nou konplètman avèk linivè. E se sa ki gen pou fèt. To ou ta. Pa egzanp, pil vaksen y ap ba nou san nou pa menm konnen de ki pweve de ki mant. Nou pa gen kapasite sa pou nou analize si yo bon ou pa. Y ap touye nou si n pa kite visye. Pèp ayisyen se yon pèp ki visye, nou voras e nou fyè de sa. Si nou pa mete karaktè pou nou viv avèk kran pandan n sou tè sa a, n ap kaka ti grennen. Nap kaka ti grenn menm si nou wè jodia, medsen, doktè, enjenyè, m di bagay la de fwa, yon seri de jij, avoka, prèt, kretyen, whatever, menm jan nou wè nap pratike vodou, ou petèt son esklav oubyen esklav mantal byen mèb blan an, li fòme w pou sèvi l. Kite m di w zanmi m, nan entèlijans ou. Ou bezwen sispann. Sispann sa ou wè ou ap fè avèk kò w la jodi a bay lespri w plas pou l domine w. Paske sa a se yon sistèm m kapab di ki kreye, Desalin te mete nou sou kontwòl li. Men malerezman mank de konesans, mank de konesans ke nou genyen rann ke nou foure tèt nou anndan yon bagay pa pwòp volonte nou, pa santiman ke nou kite posede mantal nou. Sa vin fè ke nou vin parèt pi materyèl, nou plis atache avèk fòs ekstraterès sa yo. Yo manipile nou nan edikasyon ke nou ap ansenye timoun ke nou gen la yo jodi a. Nou pa menm konprann kote yo sòti. Nou ap ansenye timoun yo yon seri de bagay, nou pa konn kote yo sòti, nou vin lèd, nou sòt, nou son ekip krab! Nou pa janm poze kesyon sou yo non. E nou pa janm jwenn repons avèk yo ti sak poze a. Okontrè, nou son pèp ki vin awogan, enpozan, e ensanse. Nèg yo fòmate nou, yo rann nou materyèl olye de espirityèl, yo detwi sans nou pou n kapab toujou rete pou yo. Pou nou pa ka devlope pwòp nati nou. E anplis de sa. Yo ba nou Bondye, yo ban nou chimen syèl la. Epi, tout Ayisyen di, lekòl se lavi. M ka di nou l. Sans mwen bay, se petèt lafen. Paske, Humm. Nou wè l wi. Dayè tout bagay kòmanse klè devan zye nou la nou wè kòman legliz episkopal tonbe nan yon tchouboum. Nèspa? Legliz wi se chemen laverite ki ekri pa moun Bondye bib la. Yo di yo prale nan syèl ebyen paradi pou nanm yo se la yo prale. Nou pa gen oken konesans de syans yap aprann nou yo la. Sak pase yap detwi nou paske bagay sa yo twòp pou mantal nou. Sa yo koz vin nou vin malad mantal. Antouka. Pèp ayisyen. M pa prete twòp. Nou rive nan yon faz la kote ke nou distrè. Nou distrè konplètman. Kèlkeswa pèp m konnen kite politisyen, malpouwont, klas ekonomik, whatever sal ta ye a, moun po klè, rasis, desandan, etranje, responsab ekonomi, edikasyon, Ayy pou nou kite l konsa, san patisyon, edikasyon nasyon an, san patisipasyon w, w ap kreye yon peyi san ke, s on peyi y ap kreye la ke w pa fouti konèt non e s on peyi manje ranje. Yap lagel nan gòj depi se moun ki vle kouvè dyòl yo. Jodia, m pataje le pè avèk nou. Yon pèp ki kapab konprann patisipasyon li nan chwazi moun kap mennen desten l, finalman wap fini pa sanble avèk etranje nan pwòp peyi w. Èske w konprann sa m di w la? Depi w pa konprann enpòtans patisipasyon w nan chwazi moun kap mennen desten w, wap fini pa sanble etranje nan pwòp peyi w. e wap fini pa w vini yon peuple san kote pou rete ou pap gen kay se la map mete yon bout nan emisyon sa jodia ayisyen jodia si w pa leve kanpe pita ap pi tris ayisyen paka aktè nan film ayisyen kap jwe sou gran ekran devan le mond jodia se de la wont sa au voir Dieu vous benisse c'était votre ami Netty babay.